Se pou Dye m ap sèvi. M pa nan afè koutim avèk pyès moun, afè soup joumou chak lane. Pou lè mwen menm m pa gen posiblite pou m fè soup pou moun ap mimire nan zòrèy mwen anndan bout chanm kay mwen mwen. Dayè mwen menm se sèvi m ap sèvi Bondye. Dayè mwen menm se Bondye k se bòl mwen. M pa pran anyen kou. M konprann, m konprann men piko pa di. Non, pa pa di. Depi lè sa wi. M he m sou menm, m sou menm wi. Mph m sou menm. Depi yèswa m te mande w pou w t al nan vè de nu ansanm avè m. Sa vle di ke lè nou te nan esklavaj, nou pa t gen pouvwa pou n te manje joumou ni pou n te bwè souf joumou. Nou te ka, nou te konn kiltive joumou, men n pa t gen pouvwa pou n te manje l. Ou konprann? Men apre 1804, premye janvye 1804, Desalin fin ba nou lendepandans nou, se sa k fè li bay tout, nou bay tout Ayisyen, Priyorite pou yo bwè soup joumou chak premye janvye. Sa vle di paske se premye janvye 1804 ou di ou te pran ende, nou te pran endepandans. Se sa k fè chak premye janvye yo fè l. Men, ban m yon rezon ki valab. Paske menm Bib lan di w, tout sa w pran, tout sa w pran tankou yon koutim ou kenbe l, ou kenbe l se yon idòl li ye pou ou, sa se yon idòl li ye. Non. Ou wè soup joumou an w ap gade la? Soup joumou an sinifi senbòl libète nou. Se senbòl libète nou. Se sa k fè chak premye janvye, tout Ayisyen dwe bre soup joumou. Fò w eseye goute pou w wè yon bagay. Goute pou w wè. Ou fòse m goute men pou mwen sa plis sanble manje lwa nan moun nan. Non, sa pa manje lwa. Goute pou w wè. Ou wè lè w manje l w ap santi ke ou lib. Ok, kòm ou fòse m goute, m ap goute. Goute pou w wè. Joel. Humm. Sa a joumou sa mache nan so. Humm. E so vre. Kidonk, se bon bagay sa a kolon franse yo te prive nou de li a? Haa, se sa ou pa t ka konprann nan. Se sa k fè mwen jounen jodi a, nou lib pou nou wè joumou. Yo mechan, yo mechan. Fò nou ta jwenn yon lòt Desalin ankò pou Ayiti ta pran yon lòt souf. Nou ta raple nou de tout sa k te pase lontan pou nou ta vin mete yo an pratik pou nou ta vin gen yon bèl Ayiti. Ou mèt di sa fò, pa blag. Eben, an nou tout di sa, chak premye janvye, nou dwe bwè soup joumou, paske se senbòl libète nou ke li ye. Pa di m ou pa t kite pou mwen non. Si w pa t kite pou mwen, sa se pa m. Chache pa w. Woy! Ou gen dwa bwè tout nan menm. M ap bwè sa. Chache pa w la. Ayiti tèt chaje.